Byenvini sou TV lakay ankò yn fwa medam e mesye nou kontan rejwenn nou nan nouvèl video sa ke nou pote pou ou la e donk nou pap pale twòp medam e mesye ebyen jodi an la gen lapolis ki anvayi E Kanaan, wout nasyonal nimewo 1 an ke jodi a la bandi t ap kreye dezòd, gen gwo masak ki fèt bò kote bandi yo kote yo arive boule anpil bis e gen moun ki mouri enben n ap di w lapolis ki yo menm pa t rete dòmi lapolis ki pa t rete bwa kwaze enben medamzemèsye yo anvayi Kanaan e gen anpil bandi ki mòtèlman blese selon Sa nou pral fè ou tande anndan videyo sa medam e mesye, enben kòman lapolis yo menm detèmine pou yo fini, pou yo derasine, pou yo dechouke tout bandi ki yo menm ap bay pwoblèm nan peyi Dayiti. Komisè Muscadin reponn Wendy Phel ki trete l de kriminèl pou yon jèn gason inosan ki pa bandi e ke komisè a li menm ta egzekite, enben n ap di w ke Wendy Phel ki li menm antanke avoka, oubyen antanke etidyan an dwa ki li menm te twouve ke se yon aksyon kriminèl ke komisè Muscadin li menm lap regle nan peyi a, an pakèt jèn ap asasine pou fè kwè se bandi e sitou jèn gason sa a selon enfòmasyon ke Wendy di ke l genyen pou se pa yon bandi enben komisè Muscadin retire lavi jèn sa a jodi a la a ke tout fanmi l dlo nan zye nou pral envite ou an tande komisè Muscadin. Genyen tou ansyen senatè Andris Riché ki li menm frape fò la sou sa kap pase nan peyi Dayiti medam e mesye nou konnen sèjousi kesyon ensekirite a lap vale tèren nou wè entènasyonal la ki li menm ap frape e boujwa ak senatè depite trè fò paske nèg yo enplike nan finanse gang vòlò nan peyi a enben entènasyonal la ki yo menm pran gwo gwo gwo gwo sanksyon kont nèg sa yo e depi kèk tan Nou wè gen de nèg nou pa janm tande nan radyo ankò, gen nèg ki pa janm bay konferans de près ankò le ka de Youri Latòti ki li menm anba sanksyon entènasyonal la pou move dosye medam e mesye enben anndan videyo sa a la nou pral fè ou konnen kòman enben lapolis bale wouze donk nan Kanaran anpil bandi mòtèlman blese e 400 mawozo jodi a la a tou ki frape fò kote nèg yo arive enben pete bal sou yon bis e gen chofè a ki li menm pran bal. e gen divès lòt moun ankò ki blese nan atak teyoris sa ke 400 mawozo li menm li fè donk sou bus sa. Rete konekte, bòn ekout tout moun, nap tounen pou yon pwochèn. E nap di w evite zòn nan, evite zòn nan, ban nou evite w tande l tande w touswit. E m kwaje tout moun, se nan moman sa w ap fè zòn kwadèboukè, e zòn kanaran, pa eseye fè zòn sa ok, kanaran pa bon ditou, ke bandi kap tire avèk lapolis. E gen anpil, anpil, anpil, anpil, anpil bandi ki blese mòtèlman nan moman n ap pale la a. Anpil bandi tonbe e lapolis detèmine y ap kontrekare ansanm avè nèg yo, pa fè zòn sa a si w pa bezwen nan moman n ap pale la a. Pa bon ditou, ditou, ditou, ditou. Men fò m di w, jan lapolis kanpe la a genlè pa gen bandi k ap rete paske nèg yo detèmine. Vwala nou tande odyo an, nou tande l, m panse nou kapab reprann li. An n repran odyo an, lapolis ki ap tire avèk bandi yo, sanbletil ke daprè odyo an, piske nou poko nou pa gen imaj, an nou fye nou an kèlke sòt, men an menm tan n ap pridan, sanbletil ke plizyè bandi ta deja tonbe la, èske se vrè, nou poko kapab, nou pa ka konfime pou ou, men senpleman moun ki voye l pou nou an se yon moun kanmenm ki ase fyab, ban nou envite w retande odyo a okazou. E nou ankouraje tout moun, si nan moman sa w ap fè zòn Kwadèboukè, e zòn Kanaran, pa pa eseye fè zòn sa ok. Kanaran pa bon ditou, ke bandi k ap tire avèk lapolis, e gen anpil, anpil, anpil, anpil, anpil bandi ki blese mòtèlman nan moman n ap pale la a. Gen anpil bandi tonbe e lapolis detèmine y ap kontrekare ansanm avè nèg yo, pa fè zòn sa si w pa bezwen nan moman n ap pale la a. Pa bon ditou, ditou, ditou, ditou. Men fòm di w jan lapolis kanpe la genlè pa gen bandi kap rete paske mesye nèg yo detèmine. Vwala lapolis detèmine bravo mwen m prefere tande sa m prefere tande sa ke lè nap mande fòs okipasyon nou dil nou tap tande ansyen senatè Guy Philippe ki diw ke jisteman lapolis ak lame gen mwayen bay mesye yo mwayen pou yo fini avèk bandi yo ba yo mwayen epi an menm tan sa fèm tris lè nap tande komisè Muscadin ki di bò kote pal Li pa menm gen yon blende medam mesye. Li pa menm gen yon blende. Donk si komisè a te gen de twa blende menm e gen mirak ki tap fèt. Evidaman Salomon pou kounya la ebyen gen gwo konfwontasyon avèk lapolis pi bandi yo gen anpil zam kap tire evidaman e se kanmenm bon sin. Mwen menm byen kontan tande sa sitou lèm tande se bandi kap tonbe e m panse se trè byen frèm. Blese mòtèlman anpil nan bandi yo e sa rès a verifye yn fwa de pli wi frèm. Fòm di w byen e mwen gen yon pakè ki ouvè 24 sou 24. Komisè Muscadin. E operasyonèl lajounen kou lannwit. De twa zè di maten n lari, kat zè di maten n nan lari e nou la n ap travay pou n sèvi popilasyon an. Donk aspiyate avèk ti mesye yo ki se bandi yo, asasen yo, kriminèl yo k ap tiye komèsan, k ap tiye dyaspora, k ap tiye elèv lekòl, k ap tiye enfimyè, k ap tiye doktè, k ap fè tout vye zak nan site a, nan Nip pa gen bagay konsa. Met tout pyem atè poum chase nèg sa yo e nèg yo paka kanpe goumen avèk mwen yo pa kapab travèse nip lan ni yo pa kapab vin fè baz yo nan nip lan depi yo vini m klè ak tout moun mwen di yo sa yap mouri mesye e mwen dil em fèl kòm ou konprann nan yon peyi ou gen lajan ou paka viv ou pa gen lajan ou paka viv elèv lekòl paka viv diaspora paka viv pèsonn paka viv nan peyi a son sèl moun ki alèz son sèl moun ki alèz nan peyi a se sèl bandi yo asasen yo kriminèl yo. Ebyen se la a misye pral pran nan bwa kale a. Nèg la gen zam nan menl, la flash nan menl, li tire sou nou, nou riposte epi misye fini pa tonbe. Pwen bar. Pwenn dife l. Misye pou tèt pal si li vin an Ayiti nèg yo ap kidnape l. Yep. Donk misye ka petèt bezwen fè buzz, misye ka bezwen, li ka petèt bezwen fè buzz tou, m pap reponn nèg la. Non pa bezwen reponn li, pa bezwen reponn, pa reponn. Bon m ba l ou, m gen plis travay pou m fè mwen menm. Ke sa m gen pou m tande ak sa m gen pou m di. E sa. Sou ke m klè ak ou nèg, m di ou nèg Miragwàn. Direksyon pa m nan, gran Sid la, li p ap peri ak nèg yo. Kèlkeswa kote m konn nèg yo ye, m ap rive sou yo e m gen mwayen pou m rive sou nèg yo. E. Leta pa peye m. Ou konn konbyen kòb Leta peye m? Leta peye m senkant mil do, e senkant mil pyas. Mwa pase a m te bezwen achte 400 dola ameriken. Wap tande? Lè m parèt nan bank nan avèk chèk mwen, m te oblije genyen 3600 dola ayisyen ankò. Sela vle di ke m pa menm touche 350 dola ameriken chak mwa. E se si e pa mwen menm non, lè komisè di gouvènman an jeneral. Lè m al deyò yon nèg ki gen zam nan men l, ki se yon bandi, ki se yon asasen, si l dakò depoze lè zam nan, m ap arete l. Men si l pa dakò depoze zam nan, l ap tonbe. Wi egzakteman e si bandi a aksepte depoze zam ni yap aretel menm jan ak tout moun men si lap fè gwo ponyèt li ebyen se nòmal poul tonbe panse se nan sa ke nou rive la medam mesye jodi a la e bandi paka ap mache sou moun epi komisè an byen pale byen pale E nou menm jan nou di nou pa pral kòmsi nan pale anpil nan dosye West Africa pou misye konprann teknikman gen seri de moun. Paske nan yon peyi serye, nan yon peyi serye fason ke polisye sa yo ap atake, ap elimine bandi yo men komisè a gentan rezime tout bagay. Si bandi a antre nan yon zòn wap fè kidnaping, wap fè seri de vye bagay, yo mande w jis depoze zam ou pa vle ebyen fòk polisye a defann tèt li, se nòmal wi, se nòmal. Si polisye a pa defann tèt li se li kap tonbe nou kapab wè sa e mpanse se klè e wi an nou avanse e lanol nou aprann kanmenm gen yon gwo aksidan e ki apèn sot fèt la fòn pale sou sa kanmenm wala se sa e pandan nap pale a nou aprann gen yon gwo aksidan e sa pa fè twò lontan e an nou pran dosye aksidan sa e malerezman nou tande gen plizyè blese e frè pam. Eben wi Jimmy nap pouse ak enfòmasyon yo e ensidan trajik su la rout nasyonal nimewo 3 o nivo de o nivo de Kanaran ebyen a pwoximite de mòn kabrit kote ke gen yon bis ki tap sòti nan depatman sant ebyen ki tap ranni nan pòtoprens ebyen bandi ki ap opere su rout nasyonal o nivo Kanaran arive tire sou bis la, yo tire chofè lan, men pandan ke machin lan li menm li kontinye ap fè dega, lal frape, te gen yon moun ki te jisteman twouve o kote de la wout, enben machin, bis la rantre sou yo, e machin lan te pote anviwon 28 moun, enben moun sa yo gen anpil ladan yo ki mouri, pifò nan moun yo ta tonbe, ta mouri, genyen ki blese, e san konte sak toujou, sak te toujou sou vwa piblik la, ki arive viktim, enben se bandi kap opere nan Kanaran, Kanaran nou konnen tout moun konn reyalite a misye sa yo se menm alye ti mesye izo yo ti mesye vilaj dede yo ki yo menm moutan wa al tabli baz yo e kap opere donk anpil moun anpil moun ap swete anpil moun swete kilè lapolis ap finalman jwenn bout mesye sa yo byen ke nou wè souvan lapolis ap entèvni dimit souvan lapolis entèvni mesye gon mòd operasyon gon mòd operatwa lè chab lè ti magali parèt Yo fè yon jan e yo ran kakò yo. Aprè cha a fin ale, yo tounen. Se konsa, se konsa mòd operatwa yo ye. Men, e nou wè la a, kote ke, enben, se. Nan lannwit lendi pou louvri e madi maten an la a, enben, kote ke dram sa ki, ki pase sou wout la, plis pase yon ventèn moun ta sanse viktim. De aksidan sila n ap raple w ki jwenn orijin li kote ke bandi tire chofè la enben machin nan menm kontinye ki te a tout vitès li t ap kouri enben l kontinye al fè pakèt dega donk se sa ki pase o nivo wout o nivo e Kanaran nan moman n ap pale la enben yon aksyon ki apèn rive di. Nou pral repran dosye sa pou ou avèk lòt detay men avan sa. sa an nou tande komisè an medan mesye eskizem e bò kote e ansyen senatè Ritche ki lanse kri sa se enpòtan trè trè enpòtan nou pati pou. Et cet appel que je lance à ces gens là pour leur dire que l'heure est venue, le moment est arrivé, nou pa kab desann pi ba ankò, il faut absolument qu'on fasse quelque chose, aujourd'hui kesyon an li plus grave. li pou grave, sa pou grave la, sè ke fòk Haïti sorti dans sa lia. Et pour sortir dans sa lia, ce n'est pas avec des petits mesdames. c'est pas avec mesdames pour le sortir. C'est avec des hommes et des femmes qui prennent conscience que nous avons un État et un peuple à sauver. Sincèrement, comme disait le professeur Maniga, an parlèm konm sa, vò dit kè, fò k son miyak pou da fèt, mè, a y si yon ka fè mirak la li mè moun. Le président Jouve nè la y te asasine, sa fè un an et demi, Et la situation s'est empirée. C'est-à-dire, il y a un creux, il y a un vide quelque part. Et c'est ça que nous devons chercher. Si nous aimons encore Haïti, si nous aimons encore le pays, si nous aimons encore notre peuple, il faut faire l'effort. ki pe teknikman nous ede a rezoud ce pwoblèm wi men charye dè jan vin monte desann nan peyi a ki pap itil anyen e pandan ce tan kon a pa vrèman dè zòm e dè fam deside a chanje vizaj peyi sa a paske sa nou bezwen jodi a se vizaj peyi a nou bezwen chanje sa vle di nou bezwen ke ayisyen yo konprann Ke peyi a se pou yo li ye. Se yo menm ki pou jere l yon fason pou tout pitit yo viv byen ladan l. Donk fòk efò sa a fèt. Sa vle di ke mwen menm m pa panse ke se yon bagay k ap rapòte peyi a anyen. Si Loni ta debake menm jan l te fè avèk bagay Minustah, Minustih, Minustho yo, m pa konnen sa l pa p itil peyi a anyen. Men par kont, si Ayiti jodi a, ki a ede pa mal de nasyon nan le mond, dabò a ganye lè endepandans, si ojoudwi on è an difigilte, la mafia entènasyonal nou mè an difigilte, donk ya mwayen de fè apèl a un peyi ami ki teknikman pe nou ede, pa pou veni s'enstale an Ayiti. epi chanje moun, swadizan chanje moun agoch, chanje moun adwat, ki pa pral itil peyi an anyen. Se pou sa ke je di ke les Haïtiens doivent d'abord se mettre ensemble, les Haïtiens doivent d'abord comprendre ke yo gon peyi pou yo sove, yo gon peyi pou yo sove la a, yo gon pèp pou yo akonpaye, e ke fò yo sispann, eskize m ekspresyon an, ranse Jan yap fèl la chak jou moun al chita nan otèl epil soti l tou me sòti de kriz men la kriz elle est profonde la kriz se nan matris peyi a li ye sa vle di ke les haïtiens ne sont ne se sentent plus responsables yo pa yo pa patriyòt les haïtiens ne s'aiment plus se sa ke nous avons besoin de met sou pye aujourd'hui.